Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon enfòmasyon senatè Joseph Lambert bandi atake li wi la a le prezidan di tyè di sena Joseph Lambert li viktim yon atak ame endividi ame atake parlemantè la nan nivo bisantenè jounen dimanch lan. nan zòn midi konsa. Daprè yon sous nou kapab fè konfyans, senatè lan li menm li sòti blese nan kad atak sila men vi li pa gen twò gwo danje. Fòk nou soulinye ke manda 9 manm tyè sena pami yo Joseph Lambert ki se prezidan aprive nan bout yo lendi 9. Janvye 2023. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Eske se yon atak ki fèt? Yo pa konnen si se te prezidan sena a paske ben an Ayiti m ta kapab di pèsòn pa egzan atak ame. Pèsòn pa egzan anba je bandi. Ou byen eske nèg yo konprann ke se dènye jou prezidan sena a donk Li te kapab bwote ti biten ki rete epi zòt te ka al atake l pou te kapab ale ak ti biten ki nan men l. Erezman, le prezidan di sena li sòti avèk yon ti blesi ki pa twò grav e pou lenstan m ta kapab di gen anpil kesyon k ap poze sou atak sila. N ap rete tann pou konnen. ki sa premye eleman ankèt la di, petèt ke nan pwochen emisyon nap vini avèk plis detay pou ou. Konsènan menm dosye parleman an, pa bliye ke manda 10 senatè yo ap fini dezyèm lendi janvye, sètadi. Le lundi 9 janvier 2023, se triste pou wè nan yon peyi, menm sena ki fonksyone an pèmanans, elu pa rive ranplase elu, sètadi peyi a li pa janm gen chans antre nan yon sikl elektoral nòmal. Depi sou Michel Martelly, nou t ap batay pou n te kapab pèmèt ke euh elu ranplase elu. Nou pral vini tout alè avèk yon emisyon spesyal, edisyon spesyal, men nan emisyon ki pral konsakre ak paleman an, sou manda euh 10 senatè ki te rete yo, ou menm ou pral bay nòt. Nou pral eksplike w yo ki kote yo soti, se a ou menm pou bay nòt. Si nou ta kapab kòmanse pa euh prezidan sena a ki se Joseph Lambert, A ou menm pou bay nòt, se senatè nan Sid. Nan Lwès, y a Patrice Dumont. Ou menm ki pou bay nòt. Si nou ale nan Sid, y a la Pierre François Sildor. Si nou ale nan Latibonit, genyen senatè Garcia Delva. Men non atis lan se Gracia Delva. Si nou ale nan Nip, m kwè se Denis Cadeau. Nan Grandans, genyen Jean Rigaud Bélizaire. Nan Centre, Rony Célestin. Èske genyen ankò? Pa sur non. Nan Nò, Ralph Etière. Nò Ès, Wanick. E pi nan Nò Ouest, m kwè se Kedlaire Augustin. Donk sa fè lontan nou pa tande Kedlaire. Donk, èske 10 mesye sa yo Yo te aktive yo davantaj pou te kapab fè friktifye le Sena de la Repiblik, pou te kapab evite yon seri de deriv dan la Repiblik, ebyen eh se a ou menm pou kapab bay nòt. Nou pral vini toutalè ak yon edisyon spesyal, kote ke nap moutre pa A plis B, peyi sa a, li pa janm antre nan yon sikl elektoral nòmal, pa janm gen eleksyon a tan, toujou gen pwoblèm, e o final, pa gen pèsòn ki tap panse si jounen jodi a la, Tap gen Ariel ki tap o kòmand o pwen ke se Ariel ki pral òganize eleksyon an 2023 petèt pou ta kapab pèmèt ke yon prezidan eli demokratikman prete sèman an 2024. Nou pati pou lòt dosye. Yè gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen epi vit mal met pye m atè a paske mwen te tou pre a. Pandan mwen nan zòn Kafou Flerio, kèlken ma aple pou me di, Ey! RL, Gen lòbèy nan stasyon Kwadèboukè a, alò nan stasyon Mirbalè ki nan Kwadèboukè. Vit! Mwen pran yon moto epi m lage dron mwen. Ebyen, premye eleman enfòmasyon yo fè kwè ke genyen de pwòch de 400 Pandan yon yas ap chaje, nèg yo ta sezi yas la. Men, nan yas sa te gen 4 pèsòn vize. Genyen chèf ki kòmande Dagou ak anpil lòt zòn, Belanton tou sa. Alò, misye di ke yo pral jere kesyon sa. Nèg yo pran machin nan, yo ale avèk li, rive bò simetyè lan. Yo mkwè yo libere machin nan epi yo kenbe 4 pèsòn ki te abò machin sila. Le chèf il sapèl MNM se lwi ki èt o kòmand. Donk nèg yo genyen antèn aparaman y a 4 pèsòn nan machin sila ki ta genyen lòzèy nan men yo epi baw nèg yo parèt epi yo fè machin nan al on kote la. Bon sa w tande a la a. E pi yo menm yo pase a laksyon. Brèf, sa vle di ke bagay yo poko fin bon. Menm lè w wè gen pasaj yon seri de kote men fòk nou menm tou nou fè trèzatansyon. E sa m ap di nou paske nou menm nou nan popilasyon an ebyen fòk nou veye kò nou, fòk nou veye zo nou. Donk se yon dosye a swiv. Donk lè m rive m jwenn tout enfòmasyon sa yo e pi mwen oblije retounen e pi m di waw mesye. Bon nèg yo te deside bay pasaj men on bon maten la nèg yo fè sa. Men nèg yo di m se MNM, MNM k ap frape. Donk mwen m panse ke mesye fò n bay malere malerèz yo yon ti chans. Ou konprann? Paske lè zòn yo ap fonksyone l bon pou nou pa egzanp si nou rann nou kont de dènyè deklarasyon Jeff Canaran fè kote ke li di ke l ta byen renmen pou ke tout bagay fonksyone apre sa gon lòt chèf Nan ti tan yen ki te pale ki di ke li menm sa fèl mal lè lap gade anwo al wè se yon zòn dezerte kote li ye a. Men se pa rapò ak tan degzaksyon ki ap komètre ki lakòz ke moun pa frekante zòn si la. Eske nou konprann? E pi kelke tan aprè donk gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke ben sou wout lan, sou wout antre ti tan yen e kanaran donk ta gen machin. e nèg yo pran donk map mennen ankèt poum konnen eske se vre epi la map di a ben eske nèg kanaran yo te sou blòf oubyen eske nèg ti tanyen yo te sou blòf majistra yo mèt kòmanse niche pla men yo paske daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn mwen yè ya en truit de gaj FM ebyen. ki fè konnen ke p ap gen kanaval. Selon twit sa ki pibliye sou kont ofisyèl Radyo Gaj FM, le samdi 7 janvye 2023, gouvèneman an deside pou pa òganize kanaval nasyonal ane si la. Toutfwa, gen posibilite ki bay ak meri nan repiblik lan pou kapab pran inisyativ kominal sila avèk apui finansye ministè kilti. Tèt chaje. Definitivman, pèp ayisyen an, ebyen, ta kapab prèske di babay ak kesyon kanaval nasyonal, a plizyè repriz, pou kòz politik, sekiritè, antwot, e fèt sa a li toujou gache oubyen anile. Sepandan, nan divès komin nan repiblik lan, otorite lokal yo ap òganize yo avèk èd leta santral pou kapab ofri popilasyon an yon espas de distraksyon avèk patisipasyon plizyè gwoup mizikal e nasyonal, band a pye, twoup de dans e gwoup maske. Se menm posiblite sila a yo ofri yon lòt fwa otorite nan gouvènman ki anonse ke kanaval la li pap fèt ane sa, kanaval nasyonal la. Toutfwa, daprè sa yo fè konnen, komin yo kapab pran inisyativ yo menm, Pou òganize aktivite kè kontan. Pap gen kanaval nasyonal ane a, sepandan, komin yo kapab òganize festivite karnavalèsk avèk apui finansye ministè kilti. Donk, an lye e plas gouvèneman an, se majistra yo ki yo menm ap pase alaksyon. Tèt chaje wi la a. Apre kanaval, ebyen, se pral kontwòl. Ben wi, se pral kontwòl. Men, n ap di tèt nou ke kilè kapab genyen kanaval nan peyi sa a? Sa se kesyon m kapab poze. Paske menm lè gen yon gouvèneman ki moute an 2024, si pa gen yon apui entènasyonal, èske lensekirite se pral yon kesyon ki pral vit rezoli? Èske pwoblèm sa a, sa pa rete yon veritab pwoblematik e ki merite touche nan tout paramèt li? Paske gen yon pakèt paramèt pou manyen. Si w di ke w pral batay kont ensekirite nan peyi sila, gen anpil nèg ki te fè kòmantè pou di ke, ekoute pou kisa otorite yo pa aji an fair play? Paske si w rann ou kont dènye sòti nèg Kanaran yo te fè nèg Taliban yo, wè kantite zam. Sa vle di si w pral batay, batay sa ap pran tan e gen bal. E gon grenn bagay pou konprann anpil peyi nan entènasyonal la ki lage nan bay sanksyon jounen jodi a la a eeyy m panse ke si yo tap batay kont fenomèn sila a gon jan yo te kapab batay ede nou batay kont pwoblèm la an amon e an aval paske si te gen yon blokaj Pou, m pap di vant zam, ou te kapab kontinye vann zam. Men, bloke pasaj bal. Paske, zam nan depi l pa gen bal ladan l se yon bra dife l ye. An, wè, wi! Men, toutotan, zam nan, w ap jwenn bal pou li ebyen, m ta kapab di, se konsa. Popilasyon an li nan plis pwoblèm e nou menm nou nan plis danje. Se sa m ap di nou, sa vle di bagay la li parèt vrèman difisil. Nou pral tounen pou dosye spesyal Parleman an nan pwochèn emisyon nou men avan nou kite fò m di ke m te fon pase nan blòk nan bannann nan Kwadèboukè. M gen plis detay konsènan chachou, chachou ki tonbe Dènyeman, kote ke lapolis t al fon operasyon, epi gen 2 nèg 400 ki te antre lakay li, misye poze nèg yo kesyon, apresa l touye yo. Apresa nèg yo vini, yo pete bal sou misye, misye pa pran, epi yo bay misye yon manchèt, misye tonbe, epi yo touye misye. Enfòmasyon fè kwè ke tèt misye nan men nèg yo. Jiskaprezan, m te ba nou yon enfòmasyon, donk mwen te rive sou plas, mwen konfime. Alò enfòmasyon sa mwen enfirme li, de preferans kote ke m te di ke misye ta kapab mouri, madanm ni a pitit li, ebyen moun sa yo pat la, te gen 2 kouzen Chachou ki te la, gen youn ki gentan jwe pye l, ebyen lòt la li menm misye tonbe nan kad pote boure sila. Nap la, nap toujou la. pou n kapab pote tout enfòmasyon yo ba ou, paske nou te panse ke se te toujou yon evidans pou n ta kapab mete pye nou atè a nan zòn Micho, Dagou, Galèt, Wòch Blanch, tout kote sa yo, pou n kapab konnen tout sa k ap pase nan nivo blòk sila.